Pale moun? Wi wi, antre. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, m ka ede w? Wi pa gen pwoblèm non se Manes Mola ki voye m vin isi an pou yon travay. Mph, pou travay? Wi wi. Ok. Euh, m te byen bezwen moun vrèman. Ou byen vini. Euh, ou konn travay deja? Wi, m konn travay deja, e kamire m t ap travay madame. Ebyen ok. Eeeeeh konbyen ou kapab mande paske banm explike w sam gen avan pou nou kapab fè pri isi an nou fè anpil manje ok paske nou gen yon kwizin ki anfen ekstraòdinè m kapab dil marim son moun ki kalsitran epi li gen pwoblèm avèk mikwòb èske w trè pwòp. Wi madam m pwòp wi. Ekskize m si m poze w kesyon sa yo. Se pou se vi vi lakay pa m m ap eksplike w. Nou manje isi an twa fwa pò jou. Epi nou gen yon chyen tou. Toutalè m pral fè w fè konesans avèk li pou w wè li pou w kapab abitye avèk li. Ok? Wi madam. E ou mèt vin w ap kòmanse travay jodi an? Wi madam m ap kòmanse wi. Men w pa di m konbyen kòb ou mande nou? Bon wap banm 300 dola? Cheri oh ou mande twòp kòb menm si m gon vi ki ba ayisyen vrèman men ou mande twòp kòb ou dakò avèk 200? Ou ta met yon ti kras sou li toujou madam? Bon ok map baw 250 ok m pa gen pwoblèm. Ebyen wap kòmanse travay jodi an? Wi wi. Ebyen ou pral chanje w lè fini map vin fin kontinye baw eksplikasyon an. Wi madam. Ok al met rad sou ou. Ooh mezanmi mezanmi. Gade koman m ye non m santi m trè byen men yon sèl ti bagay m ta m te bouke avèk travay kounyela mwen jwenn yon sèvant m pral pale avèk li m pral eksplike l tout bagay. Madam m fini wi. Ou fini? Wi wi. Ebyen ok. Remèd. Vini m pral montre w chyen an paske si w vin la fòk kwa chyen an abitye avèk ou. An ale, vini. Wi, madanm. Se chyen m sa, madanm? Ok, men chyen w. E, Blacky, sa, dezòmè, sa se nouvèl sèvant ke nou genyen. W a chèche abitye avè l pou w pa mòde l, ok, pou w pa jape l tou. Ok? Ok, ok, tempo, tempo, tempo. Ok. Bon, vini kounye a la, m pral montre w chanm mwen. Wi, madanm. An ale. Ok la sa se chanm mwen wi ok wap rantre la sim pa voye w la w pap rantre em pa kwè map voye w tou ok sim pa voye w la pa rantre kounya la nou pral pase nan travay la se la pou dezabiye w m te montre w li deja pa vre ok an nou pase devan kounya la pou nal okipe nou de manje paske jodi an la se manje nou pral prepare nèt. Gaspiyaj manje pitit vini e vini la se menu an se la nou mete menu nou bò frijidè an ou konn li wi madam m konn li wi. Ebyen ok m byen kontan w konn li e chak jou wap gade pou wè kisa ke nou ap prepare sèlman si mari m mande w lòt e yon lòt bagay pou l manje. Paske marim son moun ki tèlman kalsitran li pa swiv menu an tou lè jour ok donk lèl mande w yon bagay poul manje ou oblije konfòme nou pou nou preparel ba li ok. Wi madam. Ok eeh ann ale ann ale. Ale nan depo an ou pral pran 2 kòdenn pou tiye pou mwen ou pral pran 2 pi gwo pli bèl yo ok pou nou kapab prepare pou nou fè manje jodi ale non al pran yo mèt ale mezanmi. M pa konn kòman fanm fè pou gwo vandredi sen pou lap manje ti pwa ti zèl ee ti aransèl een nan chodyè lakay li mwen m paka konprann map mande m si fanm sa yo pa fanm gwo dimanch pou moun pral achte ti zèl poul nan mache pou moun ap prepare mwen map mande m nèg sa yo Eske yo pa konsyan pou ke fanm yo pa fon bagay konsa. Epi fanm sa yo pa fanm tou. E ou fini pitit. Vini, vini, pase devan avèk kòdenn yo. Ou mèt vini, apa ou wont. Se devan n pral tire kòdenn yo wi. O o, pitit nou pa gen anyen n ap kache. Se kòdenn m ap tiye jodi a, n pa gen anyen pou n kache. Chen k gen gwo vwa l jape fò. M pa wè mwen menm pou m pa pale fò, pou m pa di m ap kuit kòdenn pitit. Vini. Wi madam ok. Bon e ou pa bezwen pran presyon pitit pran kòdenn yo tiye ou pap fon anyen mete tèt li sou vini kòmanse kòmanse kòmanse Wi madam. O o ou pap tiyel tankou poul ou genlè pa konn tiye kòdenn mete tèt li sou wòch la epi manchèt ou byen file nan mwen epi sotel ok bon al pran yo e netwaye al netwaye netwaye netwaye. Ok ou mèt deplimen, ou mèt kòmanse, kòmanse. Wi madam. Boujou vwazin, kòman w ye la a? O o bonjou vwazin, kòman w ye? Apa m la m ap gade, apa m pa janm wè w vwazin? A pitit, ou konnen, m pa gen tan, vi aktivite kay la la, m pa gen tan ditou, ditou. E, ekskize m wi vwazin, E kote bòn nan ye? Men mwen wi madam. Gade pitit, wetire tout plim kòdenn yo pou mwen avèk tout tèt yo k gaye la, ra, ranje tout mete yo nan yon sachè pou mwen epi depoze yo pou mwen tanpri pitit. Wi madam. Wi vwazin. Wi vwazin. M pa janm wè w, m di bon men vwazin an l pa isi? A non bon, si se pou li menm ou konnen w pap ka, ou pap wè l, li enpe difisil pou wè l paske w konnen se de nwi l travay, li rantre vè twa zè di maten e lè l rantre an li fatige nan jounen l fò l fè ti repoze, ou konn s on moun ki kalsitran. ki pa mele avek moun telman donk ou pap preske wèl e si moun pa wè epa li menm wa wè humm. Ebyen ok vwazin m ale wi m pral degaje m la ou konn jodia e fèt. Ooh ou pral achte yon ti bagay nan mache a la. Mwen pral degaje mwen. Podiable ale non cheri. Ebyen ok vwazin. Ok kouzin oh kouzin oh kouzen pa pran kouzin oh kouzen Ki mele m, m fè sa m kapab, m pa gade sou moun. Anba avè w mwen m se bak map fè. A fèk gade w, si w vle fè bak, fè bak. Mwen menm m konnen map fè anvan pase mache poul ba ou. Ala traka papa. E kote, kote bòn nan ye? Men mwen wi madam. E apa w pa retire bagay yo m di w la. Gade, ou konnen mwen menm m renmen fò m gon sèvant ki abil isi an, ok. Ok, vin non. Retire, retire pou mwen pitit, retire. Bonswa bote. Bonjour monsieur. Euh madame ou mademoiselle? Oh oh madame. Ah bon? Alors excusem wi sim deranje ou. Donk m pa kwè sa ba w pwoblèm. Alors pou mwen menm m pa kwè gen yon jèn jan kap mache nan lari pou l ta rankontre avèk ou pou l pa ta kanpe. Sof si l pa ta galan sèlman. E deja pou youn, pandan ke map vin la a mwen frape pye goch mwen, sa deja ap di m ke m pral rankontre avèk yon bon bagay. Donk m pa konn sa w wè. Kisa w vle di par la? Bon, sa, sa, sa vle di ke mwen renmen w. Gade, mesye, m ap di w byen. Gade m byen pou w wè, mesye. Gade, m pa konprann ditou sa w ap di an. Gade, m fè efò pou m eseye tande, pou m ta konprann ou, m wè m pa kapab konprann. M ap di w byen. Ou wè mwen menm, ou wè k la a, m gen yon mari, se pa nenpòt ki mari. Dayè, depi w gade m, ou tou wè sa. Gade m byen pou w wè. Mari m pa nenpòt ki mari. M gen yon nèg ki travay di pou l okipe m, oke, ki ban m tout sa m bezwen. Depi w gade m, w wè s on bwat, bwat kòb ke m ye, pa vre? S on fè te founi, FEF. Oke? Ou menm w wè k parèt devan m nan la, lè m gade w, m vire w, m tounen w, m pa wè w. Dayè, sa k nan tèt ou a, pou l ta fèt, Premyèman fò w ta kapab ban m yon tikè ale retou Pari, lè fini pou jan m wè w la fòk ou ta al fè 1 an ap tranpe nan klowòks avèk fab pou m ta si w ke w benyen epi pou ta rense kò w nan parfum konsa m ta kapab konprann ke ok ou pwòp. Lè fini lè m gade w pitit gade ban m di w pa menm konplè dayè w manke 12 pou gon douzèn sa vle di w pa gen anyen donk m panse pye w ke w te kase a ou twonpe de moun ou twonpe de wout epi w twonpe de tèt ou tou ale vouzan mon chè. Oh men m ba w rezon pou fè tout sa pou pou w maltrete m konsa. Mesye disparèt mwen souple. Ebyen ok dakò pa gen pwoblèm mesye. Wooyy wooyy manman m reeyy humm. Mezanmi yon nèg pèzib konsa kòm marim pou moun fèl travay sa humm. Eh oh sak pase. Oh chèf la ap pase la. Non la dousman dousman. Ah nèg gen yon ti pwoblèm la wi. Sa w genyen? Ah se pa mwen ki genyen l men sou yon nèg, nèg yon Alcibiade, yon nèg de byen. M pa rekonèt li. Misye t anba la, lè m di yon nèg de byen an. Wè misye, konkonn kan ap jwe ti domino a anba a la, se misye k fè n kado domino a. Pafwa lè n gen yon ti pwoblèm, misye tou la gen yon ti bagay. Mè nan katye a. On dirè m pa rekonèt ou nan katye a. O, mè menm? M tou anba ap jwe domino o chèf la. Ok, sa ki gen sa misye gen. On nèg de byen misye ye. Misye se yon nèg ki konn ap fè byen avèk nou tout. Nou tout sou katye a, l tou fè byen avèk nou tou, l ba n ti woulman, bagay sa yo lè n gen ti pwoblèm. Misye se yon nèg ki travay aswè, ou konprann? Pandan misye ap sot travay, ti kouwè vòlè bare avèk nèg la menm, yo ba nèg yon sèl kout manchèt la, la blese wi. Nan ponyèt dwat la wi. Ponyèt dwat? Ah. M ta renmen wè l. Misye se pi ba l rete la wi. Epa n al avèk mwen lakay li. Men banm kondjou m al mete m al moutre w li. Si bon nèg wi. Sye. Bon men depi m la la. Wi. Bonè. Antre wi. Bonswa madam. Bonswa mesye. Se yon mesye la mesye a rete mesye ki. Ah wi marim nan eh vòlè rankontre maten an mesye vòlè rankontre marim maten an kap sot travay yo pran mesye yo bal on kout manchèt nan bò dwat li nan bra dwat li mesye lèm dou sa on nèg ki si janti si pezib mesye a lakay mwen wi et fòm dou sa mesye a tèlman son moun ki pezib li pa travay lajounen poul pa rankontre a moun poul pa nan pwoblèm epi yo veyel nan nwit konsa nan lè lap rantre gade sa yo fèl mennen wi. Non humm li pa fè. Si poze fè rapò lè yon ka konsa pase fò la polis okouran kote misye kote mesye a. Men men mesye an la ou mèt rantre ou mèt rantre. Men mwen men mwen woyy men mwen. Depi kilè ou pran kou a. Wi avan jou a wi vè 3 zè di maten vòlè a barem nan misye sot nan travay mwen. Map rantre kolo a bare mwen e zafè mwen. Uhmm bon ou pa fè rapò ou pa al lopital. M pa vle ale m pa m se moun ki pè piki m pa vle pran piki. Ou sur se piki ou pè? Ou pè pou piki a oubyen ou poko pè li? Sa ou prefere nan 2 a? Ou wap oblije al lapolis pou fè yon rapò pou ou di ke ou pran chòk fò lapolis okouran ok e madam ap akonpaye misye pou n ale lapolis. Non ka konsa l paka ret lakay li. Cheri so ap fè fò manje avan wi la ou pa ka. Ou kwè m ka vale. Oh oh fò manje fò manje. Ou kwè m ka vale. Monchè pito w byen manje wi zanmi. Fò manje vini banm e banm mete 2 mòso poul pou ou 2 bannann jòn map mete pou ou ak 2 pòmòn. Ou mal konsa rive ou gade sa pou pèsonèl lapolis pa okouran non non sa paka fèt ok. Enben lese l fon ti manje non manje e pran bwat ji a nan frijidè a pou mwen pitit kote bòn nan ii moun nan pwoblèm la ou pa wè mari m malad e vin pran bwat ji a pou mwen m bay mari m bwat ti ji a avan l ale wi. Se isit la nou rete kay la e pou nou. Ok m pral nan biwo avèk ou. Depi kilè bagay la rive ou? Ki kote wap travay? Mwen se biznik, m veye lespwa, m fè biznik. Uhmm ou fè biznik. Ki kote ou fè biznik la? Ah m travay tout kote. Travay tout kote se trè enpòtan. An antre non. Men ekoute mon ami, m gon m gen yon rapò yo vin fè la. Yo fè konnen gon vòlè yèswa k al fon vòl. Li poko t manchèt anbò e dwat. Annatandan nap kenbe w. M fon vwe rele moun nan pou n pètèt kapab se moun sa k blese w la. Pa vre? N ap voye rele moun nan. Pase l te kite adrès li, kite tout afè li. N ap voye chèche li. Oke. Gade men, men yon telefòn mesye a. Men, resevwa. Sone l mwen. Mesye ki te vin fè rapò pou moun ki te vin vòlè lakay li a. Sone l rapid. Wi, chèf la. O, o, kòmandan. Ou te sou lè li, hein? M te sou lè li la. Sa k pase la? Nou la. Wi ou te vin fè rapò pou yon moun ki te vin vòlè a 3 zè di maten. Gon moun ki te rantre lakay mwen. M mare 2 kodenn deyò a li vòlè yo. Pandan l ap sòti m ba l yon kout manchèt. Egal la se plent sa m te fè isi a. Men ban m prezante w moun nan. Eske w konèt mesye sa? A wi se misye menm. Mwen menm? Wi se misye menm. M pa mache le swa non. M te wè w, m te wè w. Se ou menm? M te wè w. Bon ti papa ou twonpe nou pa vre? Ou di se vòlè k bat ou w ap akize vòlè epi se vòlè w ye pa vre? Lèm vin vaksyonn konsa nou depoze sou don lòt bon ou pral banm sa fen ou pral anbrase ma bèl kifè kay mwen e kay vòlèl ye se sa fè kay ou bèl konsa ou pa fè efò anbrase ma bèl se problèm vòlè a nap rezoud. Mezanmi mesye pa gen akize a pa kitem. Tann mwen tann mwen api yo la api yo tonè api yo. Wi wi wi wi map pale. Wap pale wap pale wap dim depi kilè wap vòlè. M gen lontan map fèl. M gen lontan m ap fè l, madanm mwen pa konn si m fè l, m gen lontan m ap fè l, okontrè lòt jou m t al vòlò Leyogàn, Rere avèk Maryo, Maryo Maryis, nou t al vòlò sou yon pwason, se pwason sa m manje lakay mwen vandredi sen, pwason an sou do kay la Maryo mennen m, lè Maryo, oh, Maryo a Maryo m travay, Maryo kouri, wouyy. E w ap kontinye pale ban mwen. Bon. Gen René ladann tou, map baw moun ki nan vòlò yo. Ou gen René, ou gen Max Lèbo, tout nan komite vòlò a. Se yon ras wòliyat moun gen. Ou gen Dyevèn Kadè, li ladann tou. Wi, ou gen Leonald Volcycle ladann tou. Map pale, map pale, map pale. Wap kontinye pale. Bon gade. Gen la, gen lòt tou, gen lòt dèyè toujou. Wap banm ren kote junior. Junior pa nan domèn nou gon rapò pou sèten junior. Wi li menm se la relèv li fè lè youn pa ka ale ale tou. Bon se trè byen sa kounya map minote vòlè a m pral lakay ou m pral chache madan vòlè a a tout lòt patenè w yo domino yo deyò mechan gad ou ta ou ta fè kraze yon lòt moun mal. Pou vòlè akize yon seri de vòlè ki pa vòlè, epi se ou menm ki vòlè a? Devan! Vwazin. Wi. Vwazin abo wè m vini? Mezanmi pitit vwazin m e mari m poko janm vini. Onè. Onè. Tande gen onè deja la. Wi, wi. Cheri. O! Cheri ou vini? Manyenvyannkitezo. Sa sa vle di manyenvyannkitezo? Nèg e magazen de leta yal vòlè bay pyès otomobil yo ka son bann kote on zan kote bann nan tout moun san distenksyon kote bann nan san yon zan kay la se nan kay vòlò ye pa gen chans ou menm tou ou pa konn jwe ou pa konn jwe domino avèk li enben pran asosye ou. Bonjour. Nènè, n ap voye m ekspilye yo tribinal dan limedya. Ou menm se bòn nan ye? Ou okouran tout bagay k ap pase, pa vre? Non, m pa konnen anyen non. Ou konnen? Yon semèn m gen isi a wi. Ou a gentan konnen. Ou te mèt gen 2 ou konn se kay vòlè. E ou menm mesye, sa w ap fè nan kay la? Men m se wè m vin wè vwazen an k pa la. Ou konn jwe domino? M konn jwe domino avèk li. Kòman ou rele? Jimmy. Bon men men pote non dime. Ou menm madanm koman ou rele? Ou nèg a pa w nom. Berline wi. Fò n voye nou tout nan tribinal. Ou menm madan vòlè koman ou rele? Oh oh ki bagay madan vòlè sa. Bon madan Asidad ok se menm se menm asosiyasyon an. Transpòte nan tribinal imedyatman san pèdi tan. N ap bay lapolis traka epi n ap vin n ap akize vòlè. Bonswa majistra. Bonswa. Ebyen bon se prevni sa yo nou te mwen flagan de li. Ok donk sa se dosye mesye yo? Dosye yo. Oh mesye. Manba wòlò non. Msye nan nan peyi a monami silans hein. Se mizik map fè wi. Ou menm ak madanm ou, se pa kounya map sezi la ke m wè mèt lanmou. Ok ok silans silans mwen dosye a ekri Alcibiade se ou menm? Wi e nou menm wi. Ok akize Alcibiade. Wi. Savez vous pas que le vol est interdit dans toutes les sociétés dites morales? Wi le vol. Euh mon ami j'ai pas encore termine hein. Wi je poko tande. Zanmi fò fè silans fò respekte otorite. Wi. Sinon sa sèlman kapab agrave E sitiyasyon an nan. Donk vòl lan li entèdi nan tout sosyete ki gen moralite ladan l. M pa konn, tankou sa ki pran w menm ki fè w al fè jan de zak sa yo, sa k pouse w? Bèl madanm wi m te genyen, bèl madanm, madanm nan renmen vyann, li renmen bèl bagay, bon pafen. M pa gen lòt egzijans. M fè wout ki pi kout la. Cheri si w wè m tonbe nan vòlò se w menm ki fè m fè l paske m pa tap fè l. Men èske w ka ban m vrè vèsyon temwanyaj pa w ki jan ou fè la jodi an? Temwayaj pa m te fè la jodi a, lè m tap file fi a li di m renmen gason kapab. M pat vle parèt enkapab, mal fè l wè m kapab. Yo di atiraj la fèt li genyen m genyen tou. Madam eske m kapab e. Ok e silans mezanmi. E ba bonjou nou kapab. Silans silvouplè madam e madam Alcibiade ou kapab e temwanye pou di mwen kisa ki mennen nou la jodi an. Ebyen majistra sa k mennen nou son bagay ki senp mari m se yon kou de nwil travay. Senp non non vòl lan pa senp ou konplis nòmalman ou konplis. Konbyen papiye a mesye a. Konbyen tan w gen avè l? Sa fè twazan anviwon. Bon, twazan talè. Ban m reflechi. Twazan pa twa jou, ni twa minit, ni twa segond. Se twa, twazan. Twasan swasannsennk jou, twasan swasannsix jou, eksetera. Donk, fè bilan tout jou sa e è, non dè ke w pase ansanm a nèg la. Pou ki sa w pa mande moun kouman w al fè travay la? Zanmi, silans! Ou pa janm poze kesyon. On jou pandan tout, sa vle di twazan se travay de nwi. Men m pa konprann kijan kijan fè gen pwoblèm sa yo nan sosyete an m pa konprann donk se ou ki pouse mesye a vòlè e mesye a menm ap pran afè moun epi n ap tande vòl Alcibiade moun m ap te tye konn di w al vòlè non cheri Alcibiade janm di w al vòlè ou pa di m ni dwat ou di m ni goche ou renmen ou pat renmen konnen se bijoux se madanm ou pral pran pou te travay pou te okipe madanm mezanmi ou pa la pou n fè diskisyon an donk on m'appuiant sur la loi mère. Prèv alapui, Seyko blese. Mesye a temwanye li menm ke se afè l o t al pran epi l ban w kout manchèt. Li eksplike an do a dirèkteman men l ekri nan dosye an la. Answit, e de dye w te pran an, nou jwenn yo lakay w efektivman. Menm koulè kòd ki te nan anpi a yo, menm koulè kòd lank lakay ou. Donk kijan w eksplike fè sa a? Mesye, pale non. Ou toujou ap di m manje vyann kite zo. Many. Antouka mwen menm jodia kou sa w pran m la monchè ou tranpe m nan yon move bagay antouka dezòmè bon w pa bezwen konte sou mwen ankò. Selon vèdik lan, Mesye Alcibiade nòmalman ou koupab. E Mesye Jimmy, Madmwazèl Berline, donk vous etes remis en liberté. Donk Majistra Alcibiade. Woyy Mon ami e konplis la konplis donk se madanm ou ki nan asosyasyon an ansanm ak ou madam se ki non w. M santi m pa ta bay nom nan bagay sa non mwen menm. Madam, non an silvouplè. Donk pou grefye a ka tou note l. Madam Mona Gabriel. Mona Gabriel. Donk. Non jèn fi mwen. Ok. Donk nou marye? E non an non an. Bay non an non an non madam. Asosyasyon pou monte. Bon Oh bay nou vòlò a Sa wap kache a Li bay nou vòlè mesye Mesye akwize silvouplè silans Wouyy. Map mete nou e oh nap mete nou map ba nou repo bon son repo pou mwen menm li ye paske nou pap annuiye moun ankò donk m pral fèmen nou pou 6 mwa jiskaske nou pase devan jij natirèl nou ok. Donk kote jèf lan? Mwen pran yo, m fini. Kote lòt dosye yo mwen silvouplè m fini avèk yo. Jimmy, m ap ba w ti nouvèl bay moun lakay mwen. Mwen di manman m konsa avèk fanmiy mwen yo, mesye a m te marye avè l la se vòlè l ye, se nan vòlè men kounya la l pral mete m nan prizon pou yo fon ti efò pou mwen pou yo lage m tande. Jan w ban mwen l la konsa m ap bay li wi. Bay li yon ti jan pi bay pou yo pa twò fache, pou yo pa sezi. Ok vwazin. Ok Manje vyann kite zo Sonje sa m te di w Demande m bijou Demande m kodenn Mwen ba w kodenn Manje vyann kite zo Manje vyann kite zo.